konnen depi mateli kite pouvwa pase nan jovnel pran privè pa gon kò nan polis nasyonal la kijan pou fon operasyon poul menm fè 1 sur 10 nou nan yon peyi ki pa gen gouvèneman mesye mwen m se nèg a zam m son jèn ougan jèn pren m poko janm pran kou nan men nèg. Operasyon Tèminatò, Operasyon Mache Pran, Operasyon Kraze Brize, Frantz Elbé nan tèt lapolis la ap pase enstriksyon yo, lapolis gentan deplwaye nan baz Vitelòm, sa w tande a gason pa kanpe anpil nèg pran kou, jodi a la enfòmasyon yo tonbe pa pil pa pakèt, baz Vitelòm kraze plat e y ap mache pran pou wè nan kòman yo kab eradike epi fini ak dosye sa. Byenvini, bonjou, bonswa tout moun. Jodi a, nou se 7 fevriye, yon dat ki vle di anpil bagay pou Ayisyen e sa fè pratikman 30 an depi nou soti anba rejim Divalye a. Nou vle pale de papa ak pitit. Nou rete nan menm bout di a, anyen poko ka fèt, se peyi a k ap make l pa sou plas. Sa gen pratikman yon semèn depi lapolis deklannche operasyon Tèminatò 1 an. E kite m di nou tou se gwo koze k ap pase anwo a la, ekip la pran kou, Vitelòm kouri, Gason tonbe e lapolis pa deside fè bak, y ap pote boure pou ka mete lapat sou Vitelòm ki deja genyen plis pase 10 milyon goud sou tèt li e kote Lèzetazini Damerik ak lòt ekip yo te mete tèt yo ansanm yo te mete yon milyon dola vèt ak moun ki ta deja founi eksplikasyon ki kote y ap jwenn epi mete lapat sou chèf gang Vitelòm. kote Vitelhomme deja akize on pakèt moun nan leta e l fè konnen li te patisipe nan asasina Jovenel Moïse 7 jiyè ki te pase a. Medam mesye nou pral fè yon virewon nan dènye aktyalite a, Theriel Thelus kraze peyi a e ou pral sezi tande nan ki nivo lapolis ye, kijan bandi yo fonksyone, ki mòd operatwa lapolis mete an mach. pou finalman rive rantre nan baz Vitelòm. Men selon sa nou gentan aprann, lapolis deja tabli baz li nan kan Vitelòm nan, anpil bandi tonbe e anpil nèg pete kouri e se koulye a la match la rèd, operasyon Tèminatò 1 an deja deklannche e nou wè rezilta yo, yo palpab. Sonje abòne ansanm avè n pou w pa rate oken videyo n ap poste sou chanèl pa w la. Nou se Sofia TV 83. rezon enfòmasyon an. Enben koute, pa egzanp, lè lapolis atake nèg yo, genyen plizyè nèg 400 t frape tou, pa egzanp, gen omwen 3 sòlda 400 mawozo t tonbe. M pa menm, bon, la popo Kwadèboukè, genlè n pa konn sa non, men gen 3 nèg ki tonbe wi, nan ri Senjan nèg yo tonbe wi. Genlè n pa konn sa, lè bay la mare kout bal ap pete ou genlè w pa konn kiyès ki tonbe, men m jwenn li atè a wi, gen 3 nèg ki tonbe wi, e nèg kwadèboukèt la gen yo atè, nan rue Saint Jean, rue Toussaint Louverture kwadèboukè, gen 3 nèg ki tonbe wi, gen 3 nèg ki tonbe, donk gen plizyè nèg vitelòm, nèg yo te blese pa bal, nèg sa yo yo ap tante pou al lopital, e jeneralman se sou zòn tyoube nèg yo al lopital. Wi, paske m te di sa deja. Enben gen plizyè nèg Vitelòm ki te blese pa bal, nèg sa yo ap tante pou al lopital, nèg yo nan yon kamyonèt. Sa di tcheke yon seri de, lè w wè operasyon sa yo, fòk gen tchekpwent ki fèt tou nan yon seri de zòn. Gen kamyonèt k ap travèse, gade yo kiyès yo pote, kiyès ki ladan yo. Paske te gen plizyè nèg Vitelòm ki blese pa bal, nèg yo te nan yon kamyonèt. Yon kamyonèt yo vòlò wi, yo vòlò kamyonèt lan yè, epi nèg yo aranje yo. Yo ap desann sou zòn Ri Falèz ak yon pakèt nèg avè yo. Ou konprann? E premye nèg ki di nèg yo atansyon wi te gen yon blende nan ba a, li di nèg yo pa kouri pote boure, se Sony. E misye ki ap kòmande Ri Falèz aktyèlman. Sa vle di, depi ou nan Ri Falèz, Ri Sen Jan, nan zòn Ti Milis, nan Ri Brino, nan zòn Nway, Kota 50, tout zòn sa a, se yon towo t rele Sony ki chèf li, k ap kòmande. Se yon peyi difisil, donk lè kounye a kamyonèt la ap pote boure, misye di nèg yo ey pa kouri pote boure paske gon blende anba. Sa di fòk lapolis gen mwayen e m te prezante yo yon seri de veyikil ki kapab ede lapolis. Mwen m se yon ti kout men m ap bay peyi an. Zafè bandi kòm si se yo menm ki towo gwonde, ki wa kòk chanta, bay lapolis presyon, bay tout moun presyon, li pa nòmal pou bandi soumoun konsa. Se premye fwa m wè bagay sa wi bandi sou moun bandi pa dwe sou moun konsa non li pa nòmal sa vle di ke lapolis pran responsabilite n Frantz Elbe aranje w mande Ariel Henry plis mwayen pou lapolis sitou nan kwadèboukè. Gen anpil polisye n vle bay rezilta t ka travay men n pa ba yo mwayen pou yo travay sa di nou andikape travay bon polisye yo men jan m te toujou di li operasyon sa yo lapopo pa gen zafè lapolis pral deloje bandi lè w deloje bandi a la li pral reloje nan lòt espas. Neg sa yo pa gen deloge. Neg sa yo se atake jiskaske yo pa ka respire anko. E de fet, sak pase yè la, se efektivman yon tonad ki lanse wi. La gen lè Frantz Elbe anvi pre ou pran konfyans, menm si se pa sa n bezwen non, bezwen plis bagay, men ta sanble yon tonad wi. Vitelom pran kou vre wi. Men misye son nèg ki gon fasilite poul atire atansyon vè li menm, Vitelòm. M poko janm wè chèf gang entèlijan konsa. Dayè papa misye dil pa chèf gang, dayè son nèg ki peye DGI, k peye leta etc, son nèg de byen, kap travay pou la kominote, kap bay moun travay etc. Papal wi. Son peyi difisil. Ekoute. Eben. Vitelòm gon strateji l itilize pou l kapab manipile opinyon an. Li toujou montre w ke tout bagay kòrèk bò kote l. E pa vre. Ou mèt kwè m, mwen konfime l ke Vitelòm pran kou. Paske pran kou pa pa sèlman vle di sòldat tonbe. Byenke gen sòldat tonbe. Gen sòlda m konfime gen sòldat tonbe. Se te yon gwo batay ki te genyen yè. Men premye bagay nèg yo fè kòm lach pandan yo pran pòz yo ap atake malere yo pran pòz yo ka goumen an nèg yo tèlman fouye twou pou polisye yo penetre zòn pou rive vineron etc nèg yo prèske fè 2 zè yo pa ka rive se twou sèlman yo ap konble gen twou nèg yo fouye gen twou nèg yo fouye yo ka menm lage 2 3 machin nan twou a. Telman yo fouyel fon. Telman yo fouyel. Ok bon m fon ti presizyon bon zanmi t fon komantè epa sa selman w li zanmim. Avyon an l pale de rekonesans egalman. Ok l pale de surveyans egalman. Sa di l pa selman gen afè a zafè lanmè. Sa di fò nou li tou wi tout bagay yo. Pou n pa kite moun sèlman ap endui n an erè. Ok. Bon, lòt detay yo m pa bezwen al antre ladan yo, m pa teknisyen. Sof ke m li sa m wè e sa m konprann. Ok. E Kanada di, men poukisa ti avyon an la? E de fèt, ti avyon an anlè, lapopo a atè. Sa vle di m pa konn sa k di, m pa nan mitan yo. Sa vle di ou pa ka sèlman kwè ap panse imajine. Ou konprann sa m di w? Ekoute. Ebyen lasosyete Nèg yo fouye yon pakèt twou. Se sa ki andikape travay lapolis la, ki pa fasil. E sa k fè m di ke lapolis pa ka pa ap mennen operasyon pou l pa gen bon enfòmasyon de zòn yo. Premye bagay m ap di lapolis, m te di sa nan yon twit, paske se la pou m pale l, m pa gen kontak a gwo chèf k ap mennen operasyon. Se la pou m di yo. Gen bagay ke m ka di, m ka di, men m ta di yo sou kote, men kiyès m pral di sou kote? Bon frantz se album pa m konn si l egzistan ankò sa di kiyès m pral di l sou kote sa di fò m di l la pou peyi a polis yo ap tande si yo vle yo anote si yo vle men bon m di w yon ti bagay lè lapolis debake l tonbe pete bal sou tòsèl pènye etc bagay sa yo konbyen fwa m ap di nou vitelòm se pase l pase nan zòn sa yo men depi premye atak ki te fèt kont misye a Misye se plis sou dume l rete nèt. Misye konn a chemizèt sou li sa sandal lap kale kòl nan dume. Sa di fò nou travèse rivyè la ki pafwa pa twò fasil. Paske pou rive sou basen jeneral gon pakèt taktik nèg yo itilize. E sa fè gon bagay ke lapolis fè yo andomaje anpil materyèl ke yo jwenn misye genyen tou. Bakolo dè lo dè lapolis fè dega nan baz misye. Gon kote nan baz misye e m te pale de 400 mawozo te atake baz sa deja. Yo te mete anpil dife ladan l, anpil machin te boule. Nèg yo gen plis machin pase kay Bèman wi. Machin nèg yo vòlò, sèvis de leta, plak prive etc. Nèg yo gen plis machin pase mezon sou wès sou ayopò yo wi. E pa ti koze ka fèt kounye la, e sa t fè mwen menm m pa ka konprann ke pou lapolis rive nan zòn sa yo, se tou aranje nou, nèg m wè kap fè bagay, mwen nèg sa m wè fo fim lap fè, paske m pa kwè yo ka kidnape yon nèg pou l vivan konsa, se tou fon moun ki responsab CNE voye materyèl pou n rale yon seri de anjen lou pou n al mete yo nan lòt kote ke nou kapab gen kontwòl. Epi rale tout machin. Nou pa bezwen kraze boule non paske machin sa yo pa pou vagabon yo se machin yo vòlò. Donk rale machin sa yo al mete nan yon espas ki vid zòn ayewopò epi bay idantifikasyon machin sa yo petèt mèt yo ka vin reklame oubyen si mèt yo gendwa pa bezwen ankò epi yo ap fè leta kado yo se machin nèg yo vòlò. Sa vle di n pa bezwen menm kraze machin sa yo, boule yo. Se aranje n pran kontwòl yo epi fasilite ke n ka rale machin sa yo al mete nan yon espas apwopriye pou n gen kontwòl yo. Enben ekoute la sosyete. Operasyon an li pa fin bay rezilta eskonte poukisa? Ou pa ka ap mennen operasyon nan baz Vitelòm. pou sèlman kwè ou pral atake l sou zòn 3 rigòl oubyen sou basen jeneral oubyen sou galèt wòch blanch kote jeneral eskè ap kòmande li pa fasil paske pa bliye ke gon bon pati nan baz 400 mawozo kounye a ki anba kontwòl vitelòm sa di basen jeneral ki ale zòn jaden rezen boulòs la. zòn sa kote Silliman ap frape, sa di ke l vin pa twò fasil. Ou pa kapab ap mennen yon operasyon konsa pou w pa gen omwen 2 ekip, ou wè m di omwen 2, e sa k fè operasyon sa oblije mennen de konsè ak FADH, e m kwè ke yo te la, paske pèl mekanik la m pa kwè ke l se pou lapolis. E se gras ak pèl mekanik sa a ki fasilite ke lapolis penetre yon seri de zòn. Paske nèg yo tèlman mete anbiskad, yon dènye bagay nèg yo fè, yo mete anpil bonbòn. M ap di polisye yo trè prudan. Nèg yo enstale anpil bonbòn gaz nan zòn yo. Nèg yo met nan tèt yo, otomatikman yo tire nan bonbòn nan l ap eksploze, li pa rive fasil. Li pa rive fasil. Eben koute, sa di pou kapab atake Vitelòm a fon, operasyon sa pandan l ap mennen pa anba, fòk gen yon ekip ki anlè nan Metivye, Kay Franswa, tout zòn sa yo. Paske si w pa gen kontwòl Metivye, w pa gen doko, w pa gen kontwòl doko, paske se pa doko w pase pou rive Metivye. Fò gen kontwòl zòn sa yo, yè tout maten an, pandan lapolis ap opere anba Tòsèl, ebyen ti bandi sa yo menm yo ap opere nan Metivye anlè a. Tande wi, tande byen sa map di n la wi, pandan lapolis ap opere anba sou Tòsèl, sòlda Vitelòm yo ap opere anlè nan Metivye. Atansyon an, sa vle di ke ou pa ap ap mennen nèg yo tout maten nèg yo ap mache frape pòt kay moun. Si nap mennen yon operasyon nou bezwen atake Vitelòm, dayè se gen operasyon yo pral mennen pa gen tan, gon seri de polisye pa fè yo konfyans gen anpil polisye ki pa fin bon moun e gen operasyon yo pral mennen tou telefòn entèdi Ou konprann? Chèf ke nèg ki gen kontwòl ba nèg chèf operasyon an ou byen chak nèg ki gen kontwòl twoup lan ou konprann ou sèlman di ekip ou nap deplase epi nou debake sof ke mete nan pozisyon epi n debake pou n al kote n prale a paske atè a pyeje anndan lapolis la gen anpil ajan ou paka fin fè konfyans a san pou san. Tande byen wi, sa vle di ke, bon, kounye a Bala tèlman vin egzajere, pou atake Vitelòm pi byen, depi Fò Jak fò gen kontwòl li. Depi Fò Jak wi, fò kòmanse met kontwòl sou misye. Men ann rete nan Metivye pa egzanp, Doko, Gwojan, Metivye, paske lè w monte Metivye ou prale Gwojan, gen wout pou desann sou ki rive Pènye. Tande byen wi, sa di si w pa gen kontwòl anlè gwo jan pou rive Pènye, pandan w ap pete bal anba nèg yo ap gentan pran mòn pou yo e se sa k rive Vitelòm yè. Pandan lapolis ap pete bal, bon jan misye ap pran bòs gwo nèg li misye kouri e ta sanble se son cheval misye kouri e sa t fè gon voice ki lage yo di se ansyen men atansyon li ka resan paske misye pèdi cheval vre wi. Misye pèdi plizyè cheval blan, misye pèdi bèf tou wi. E misye pèdi plizyè bèt yè. Anpil, pase misye genlè gen bèt lotbò al gade. E nèg yo vide plizyè bèt atè tou wi. E kout bal ap tire, bèt pran bal. Gen gen nenpòt 3 cheval blan k tonbe wi. E genlè son cheval yo. As, misye pa fin anfòm a san pou san non tout bagay lap fè a wi. Eben sak pase se ke, eben sa a di pou kapab mennen operasyon klè nan zòn sa a. fòk ou kapab gen kontwòl e e anlè a anlè ou pa bezwen se vre gen nèg ki di fò lapolis ta gen elikoptè men sa mande yon lòt mwayen sa map di w la nèg yo se atè yo ye lapolis ka atè tou e dayè yè nèg yo frape yo pa gen elikoptè e nèg yo demontre vitelòm ke l pa tou pwisan jan l pretann ke l tou pwisan sa di si gen volonte reyèl lapolis ka frape vitelòm korèkteman. Li ka frape misye kòrèkteman. Sa vle di ke lapolis frape. E m ap di ke pou nou kapab mennen yon operasyon serye, lapolis se kote. Nou pa ka pral mennen yon operasyon nan baz Vitelòm epi nou kwadèboukè kòmsi pa okouran. Koman w imajine? Pou yon nèg rantre kwadèbouke fòk li konn zòn nan tande wi pou yon nèg antre kwadèboukè fòk li konn zòn nan trè byen kòman w imajine ke pou se swat ki nan tèt yon operasyon kap antre sou kwadèboukè. Li pa bay rezilta eskonte vre. Kou operasyon kwadèboukè li sipoze fèt de konsè ak udmo pa egzanp nan kwadèboukè paske yo menm yo plis fè penetrasyon nan zòn yo nèg yo fè virewon tanzantan lè ti magali te ti magali li te ankò vyèj haa si w bezwen konn zòn sa trè byen se ti magali pou tcheke. Gen lè ti Magali te vyèj, se tanzantan l fon bòt, e m kwè, m kwè yo fon bòt wi nan zòn ri Sen Jan si m pa twonpe m, gen 2, gen 2 k te tonbe atè a wi. Sa vle di ke ou pa ka ap mennen yon operasyon aktyèlman kont Vitelòm, premyèman pou pa gen kontwòl Kwadèboukè, pou pa gen kontwòl anlè Metivye, Doko, Gwojan, Pènye, epi Dimey, Basen Jeneral, pi gwo kote lapolis bezwen pran kontwòl aktyèlman se Dimey. Basen Jeneral. Dayè, majorite nèg ki pran bal yo gen 2 kote yo souvan pran swen. Swa anlè nan Fonven oubyen nan Dumé, lopital Dumé a. Si lapolis gen mwayen pou l toujou ap fè tchèk, l ap jwenn sòlda k ap pran swen nan baz sa yo, nan zòn sa yo. Paske tout enteresan nèg yo ap fè a. Lè Vitelòm ap pale kòm si misye montre lapolis pa anyen, se pa vre. Dayè m souvan di sa, se volonte t pa genyen. Si gen volonte reyèl, gon seri de ti mesye swat m ap gade, nèg yo anfòm. Yo gen dwa pafwa mal manje, e ba yo anpil. Men nèg yo, nèg yo, nèg yo anfòm epi yo nèg yo ka travay, yo vle travay. Gen kèk nèg udmo m konnen. Nèg yo ka travay, nèg yo sou travay. Gen de twa nèg simo m konnen, pa anpil, e gen anpil move je tou nan kò sa. Gen de twa nèg simo m konnen. Nèg sa yo ka travay e yo sou travay. M pa byen a lòt yo non. E yo pa byen avè m. Depi yon polisye pa fin chavire, pa vin byen avè m, li gen dwa pa fin bon moun. Tande wi. Sa vle di ke nèg yo ka travay e yo sou travay. Pou ki sa ke les autorités entre guillemets nan nivo pouvwa santral yo pa bay polisye sa yo mwayen pou yo kontinye frape bandi. Paske nan nivo ba la pouri la se vre ke se pa misyon lapolis pou trake gang sa yo nan nivo yo ye a men n pa gen le chwa. Si n pa gen le chwa eske kounye a nou dakò kòm pouvwa a lage tou pou tout polisye ka bay vag paske jimnazyòm Vincent oblije fèmen wi li fèmen pòt li. Oh telman gen moun chak maten bouskilad veritab dezòd polisye ap fè dezòd yo blije fèmen yo paka resevwa moun yo fèmen jimnazyòm vensan sa vle di ke kòman menm otorite yo nan bay pwogram Biden nan la yo di polisye yo degaje yo ou konprann sa m di w men eske kounya polisye yo ap kanpe gade pandan yo menm yo ap mouri. epi bandi ap fè pwogrè yo menm, bandi ap byen mennen, byen woule, bandi ap soti Matisan vin nan Reyinyon jis Kwadèboukè yo ap retounen san pwoblèm, li pa nòmal. Sa di fòk polisye yo fè yon bagay, paske yo pa ka dakò pou yo mouri bra kwaze. Sa vle di ke fòk genyen kanmenm yon posibilite. pou ke leta santral bay polis nasyonal dayiti mwayen pou matrake atake vagabon anfon e yè yo atake vitelòm ofon e misye jwenn bagay nan menl menm si w tande misye ap plen ap di bagay nèg yo jwenn bagay paske lè nèg yo kache yap pete bal sou lapolis. lapolis pa fè retrè pa repliye e se sa m dakò lapolis ap pete bal e yo ap pwogrese sou vagabon anpil nèg pran bal anpil nèg tonbe vitelòm pral kouri ou pa konprann si lapolis aranje li pran kontwòl dime basyen jeneral li pran kontwòl tibe li pran kontwòl tout zòn anlè a nan zòn galèt wòch blanch. M ba w garanti w ap jwenn anpil nèg kadav katè, nèg ki pran bal, k ap chèche pran swen. E, aranje n pou n tcheke plizyè ti lopital, e m ap ba nou non yo dè demen. M ap ba nou non tout lopital ke nèg sa yo abitye pran swen. Paske se yon kout men m ap. Mwen m di n sa deja, m pa bezwen anyen nan peyi an, m pa bezwen kenn pòs de responsabilite. Se yon kout men m ap bay peyi an. E sa fè w wè anpil konplo ap fèt pou kraze travay mwen. M la pi rèd nan degwenn yo. Anpil lajan met la anpil lajan. Men se la pat prezente sekirite tou en. Lè w tiye se kèbèske pa egzanp a ou se jounalis si w pale mal se bay vle asasine w lè sa ou ka di komisè a tiye yon nèg m gen pwoblèm fanm avèk li m vini m tiye nèg la lè sa ou ka di komisè a tiye men yon nèg k ap nui nasyon wap tande m se yon obstak pou peyi a donk lè sa ou brize l donk komisè gouvènman yo pa konn tiye komisè gouvènman yo brize yon obstak donk si jodi a la a m gen yon kominote ki gen prèske 10 mil moun k ap viv miragwàn M pap kite 5 nèg vin fè woul kite kay yo, vin fè fèy magazen yo. Non, m ap kanpe anfas nèg sa yo. Donk, m ap debarase vaka entwou sa yo de vil pa m nan. Nou nan lari depi 2 zè di maten, soti n nan lari, nou pase nan imigrasyon an, nou tante mete règ, epi nou vin nan fè biwo, n ap kite biwo nan 4 è. Si defo n ka kite a 3 zè tou, pou n rantre lakay nou, pou n fè yon ti dòmi, epi pou n repran lari ankò. Mwen la pou m sèvi nasyon an. Ou konn moun ki gen yon apresyasyon pou ou? Wi, mwen ta, e mwen renmen yo anpil tou. Ou renmen yo anpil tou? Mwen renmen yo anpil tou. E kisa n ap fè pou moun Tigwa, pou tout moun ki nan rejyon Dèpalm lan, Lewogàn, Gran Gwav, Tigwa, ki vin fè Paskè yo la, èske ou pa ta ka bay moun sa yo yon sòt, m pa konnen, pèmèt ke yo pase? Moun yo tèlman anpil nan men direktè imigrasyon an, moun yo vide an mas. Nou tante mete yo pa òd alfabetik, de fason ke pou ke nou kapab favorize yo. Men, sof ke, anpil ladan yo, menm kanteske lè moun nan se CDE, e se ta, se ta, se ta te liye, li di aske fòk li pase jounen A. Fòk moun yo aprann respekte lòd la. Lòd la se ke se premye jounen di a se A, B, e C avèk lòt lèt yo. Donk fòk moun lèt yo mete a se yo ki pou pase. Se sa nou di, se sa direktè imigrasyon an di, se sou sa ke nou vle antann. Mwen ak 2 pakè yo, pakè de Miragwàn e pakè de Peti Gwav, gen yon amoni, gen yon sòt de lespri dekip. M te wè se bèl akolad ki sot gen antre ou menm e komisè Eliòt. Komisè Muscadin avèk komisè Eliòt, se 2 zèl yon sèl zwazo, nou travay de konsè. Lè gen yon alèt pou ban mwen, li ban mwen l. Lè gen yon alèt pou m ba li, li ban mwen l. Se yon franko laboratè. Se yon pwòch kolaboratè n ap travay de konsè. Ou sanble se yon moun ki sansib? E wi, m sansib anpil paske m renmen moun. M renmen moun, m pa renmen kote moun ap soufri. E m pa vle moun k ap fè moun soufri bò kote pa m. Ou se yon imanis? Non, m pa jounalis. Ou se yon imanis? Wi, wi, egzakteman. Wi, m se yon imanis. Defwa ou wè komisè Muscadin kòm Yon komisè de polis pou prizon sous teren an kòman w konprann sa? Pafwa w oblije met kostim nan atè pou w pran galilou pou w pran lari a pou w al trake vakabon yo. Paske gen vakabon w pa vle lapolisye yo al atake yo. Se mwen k pou debake an pèsòn. Paske m pa bezwen moun vin di m. Paske nèg isit mechan anpil. Paske ban m ba nou. Ou ka bay wale sou machin la k ap soti Pòtoprens. Li di w tèl koulè machin, tèl koulè machin gen tèl nèg anndan l. Lè w parèt, ou ka fè yon bakòp lapolis al arete nou. E bon anfen yon kout je bay yon kout dwèt bay machin nan ale non mwen menm moun yo lè w ban m yon alèt mwen menm lè m se mwen k debake sa moun sa yo pa p fè l kanmèm donk bandi a pa p echape sof ke li te gentan desann nan wout donk m ap travay 24 sou 24 au jour le jour 7 jou sou 7 Ou gen ekip pa w k ap travay komisarya a gen ekip pa l kòman relasyon an ye? Relasyon nou se de zèl yon sèl zwazo ant lapolis ni e. Pou ki.